Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Jodi a se 22 fevriye 2023. Nan premyè emisyon ke nou te fè a nou pat bay dat, sa pa rive nou souvan non nan premyè emisyon pou nou pa bay dat. Alò nap salye tout moun ki anpe partou. A travè le mond, sila yo ki Kanada, sila yo ki Etazini, la Frans, tout Ayisyen ki nan mond lan, tout moun ki kay tan de kreyol, sila yo ki nan il antiyèz yo, mèsi dèt travèk nou, e se parti pou set emisyon. Genyen yon video ki dure. Anviwon 20 segond ki devni viral sur les rezo sosyo. Videyo kote ke nou wè anviwon 4 a 5 jenn gason ki boule. Anpil nan yo pèdi premye po yo. A wè. Genyen ti dread, genyen nèg la kap kriye e paske gon bagay ki pase la. Mesye tèt chaje. Videyo a kriyèl, premye po nèg la. Atè. Li pa menm sòti sou li menm. Gen youn menm kap soufri. Woo. Tèt chaje wi. Ebyen video sa. Tande non. Gen youn li menm avèk yon ti chòt. E avèk yon chòt sou li. E towo sa li menm. Se lik plis plenyen. Li di chèf la tanpri. Mennen lopital. Kisak pase o jis. Daprè premye eleman enfòmasyon. Mwen rekeyi, on m'a fait croire que nèg sa yo se nan zòn Lafito yo ye, ebyen ta sanble nèg sa yo al fè yon kou, enfòmasyon an di ke yatch la ta eksploze avèk nèg sa yo. Men atansyon eske nou kapab di son yatch paske nou wè nèg yo anndan yon kay. Ou konprann? Kounya la eske se pa ta yon bonbòn paske la m panse ke m un peu flou. Men aparaman nèg yo boule. Ou konprann? Nèg yo boule vrèman paske ou wè gen nèg premye po yo soti, gen nèg Jenou yo dekale, nèg yo ap kriye, Mennen yo lopital, chèf, bagay yo rèd pou nou, èske w ap kite m mouri? Ann tande yon ti pati paske videyo a nou konnen nou pap ka pase l. Men pou moun ki bezwen videyo a se evidan ou kapab kontakte nou epi nou menm n ap fè w jwenn videyo sila. Papa chèf si yo vle mete m lopital men mwen, mennen m lopital m ap mouri, m ap mouri lèlbòs. Vini lopita mwen mouri. Map mouri bel boss map mouri. Eske se nèg izo yo o nivo de lafito ka sa rive pase ke sou video a wap gade pou an yon seri de nèg nèg yo yon ti jan sanble a bad boy ba wi yo sanble a bad boy epi gen nèg ki avèk gwo manch nan men yo tou E men ou konn ayisyen fòkè mesye pou yon nèg nan sitiyasyon sa yon nèg ap filme kanmenm bon petèt ke se bay bòs la yo tap voye video a pou moutre nan ki eta yo ye pou fon jan pou mennen yo lopital men gon grenn bagay m vle nou konprann mesye nou wè piman an si l pa bon nan je nou se ke l pa bon nan je poul la tou nou wè jan soufrans di. Nou wè jan soufrans di mesye. Wè yon ti boule. Wè m di yon ti boule parce que nou konn pran moun, nou fè yon seri de bagay. Nou konn fè moun sa yo pase tout pèn ki gen nan mond lan. Men nou wè m nou pran yon ti boule. Nou wè jan n ap rele papa souple mennen m lopital m ap mouri èske w ap kite m mouri. M dakò parce que son humain ou ye, son moun ou ye. Si euh, On nèg wap gade video sa a ak yon lòt je, wap di mezanmi gade kòman nèg yo boule. Men, si wap gade l ak yon je rankè, kote ke nèg ap fè mal nan peyi Dayiti, fòk yo peye pou sa yo fè, wap di a bon, sa mèt egal an tou ka. Men, m vle, petèt ti video sa a, lap rive jwenn tout bandi. E o final pral gen yon priz de konsyans pou di, ekoute, si mwen menm m ap fè moun mal, ebyen, mal la lè l retounen vin jwenn mwen, se menm bagay la, se menm moun sa yo k ap soufri a, se menm soufrans lan. Sa m pran la a, se menm jan ak sa m ap fè moun yo sibi. Se sa k fè, fò m ta panse yon lòt jan. Ba wi, fò m ta panse yon lòt jan, paske. Map gade ti video sa mezanmi bagay la vreman vreman kriyèl e Rama fou saj gen anpil moun sa ap fè yo mal mwen menm sa fèm mal paske m se imen ou konprann e kounya la m panse ke ti sa nou goute a ka fè nou aji yon lòt jan paske lè nou kanpe nan lari nap vide kout bal nou pa konn kote yap tonbe a non sa se krim yo ye kounya la apati de sa nou kapab di a Banm panse yon lòt jan. Brèf, ann pase nan lòt koze non. Dosye Krisla pa piti non. Dosye Krisla ki nan kont avèk euh, nèg kote yo la. Mwen ba la pa piti ditou. Bagay la pa piti. Map ba nou euh, orijin konfli sila. Nèg yo bay Krisla ti kout kouto nan do. Ehe. Tande byen, nèg yo ap kolabore ak Krisla. Men avan mwen ale pi lwen. M sonje Kris la te gon cha nan menl li te di ke nenpòt lè lap bay cha a lap rele laprès. Ou poko bay li Kris? Ou byen l anpàn? Bon kòm nèg yo pa gen anyen yap fè avèk cha ou, ou kenbe sa an atandan ou menm ou ka ranje l pou fè ti aktivite pa w. Men tande non, ou konn sa fè m di w nèg yo bay Kris la kout kouto nan do a? Kris la fè lapè ansanm a Tilapli. Li fè lapè kèlke pa avèk Izo. Men depi lè sa a, gen lè nèg yo pa t fin twò kontan lapè a non. Paske m pral esplike nou. Kris la ap kolabore. Paske pa bliye nan batay ki te gen nan Matisan, Kris la te konn jwenn bakòp lapolis. Sa vle di kèlke pa te genyen yon sòt de lyezon antre ti bwa e lapolis paske a chak fwa ou wè cha yo te konn deplwaye e gen enfòmasyon ki te menm di ke gen nèg kris la yo ki anndan cha yo kap al bay bwa kale nan matisan kounye a nèg yo vin fè lapè toujou gen kolaborasyon an men sanble gen kèk nèg la k pa kontan paske fòk bagay la te toujou rete jan l ye a. Kounye a ki sa k pase? Pandan nèg yo ap kolabore ak Krisla, lapolis tande byen wi, tanzantan y ap pran yon nèg la pou Krisla. E lè yo pran nèg la yo arete l, yo tou pase sou lanmè avè l, penitansye dwat. Yo pran plizyè sòlda pou Krisla konsa. Kounye a, si ou menm w ap kolabore avèk yon nèg, epi nèg la tanzantan l ap pran detwa sòlda pou w la, anben. Ap gen bouch long wi. Ap gen bouch long. E dènye bagay la la nèg yo m kwè gen 2 sòlda ki mouri. Kounya Krisla menm wè sa se twòp atò. Krisla oblije atake men nèg yo konprann ke gon kesyon chyen mòde an trèt nan bagay la. Paske nèg yo di nèg kafou yon ti jan fòkè. Nèg yo gendwa avè w la, y ap tchwipe avè w e demokrat yo ye epi yo pral manje w. Kounya e sa k pase la a kounya Krisla li menm li nève. Li pote boure. E sak fè w wè gen pote boure sa ki fèt yè swa la wi. Sa vle di, nèg yo byen ak Kris la, nèg yo pretann ke y ap kolabore ak Kris la, epi tanzantan la a, y ap pran yon ti grenn pou Kris la, jiskaske w wè Kris la te kapab rete pou kont li nan baz la wi. Mh. Kounye a la, sa pou n konprann. Mwen menm sèl sa m vle, m pa fin renmen batay sa. E ke nèg yo antann yo, paske yo te konn antann yo deja. Ke yo antann yo. E plizyè nèg nan baz krisla anba kòd. Maten an la fò n di ke yo bay yon ti pasaj paske nèg yo te bloke e plizyè zòn nan fontamara a. Sitou e chak swa nèg yo bloke 43 a. Gen yon sèten de Zakari Wilmann. Nou kwè lapolis te arete dènyeman la, se bagay sa k leve plim sou do Krisla nèt, ebyen eh nèg yo vin ap bloke. Men, gon nèg ki konn ap kolabore ak Krisla, wè m pa site non misye, sanble misye bay anpil enfòmasyon. sou Kris la. Lè w konn ap kolabore a yon nèg ou bay enfòmasyon sou li, sa vle di, kèlke pa ou trayi wi. Èske w konprann sa m di w la? Kounye a, enfòmasyon vin tonbe se ke nèg Gran Ravin yo mande Kris la ba yo al fè dèyè a tounen dezè. Hum! Ou kwè ti lapli te di sa vre mesye? Kris la pa vle. Li fè rezistans. Men finalman euh. Li oblije paske nèg yo t ap tann aske bagay la yon ti jan apeze men ekoute li pa t kapab antre nan lojik sila. Anpil kout bal pete. Alò fò m di nou ke gen nèg ki pran bal, gen yon chofè moto ki pran bal nan do. M kwè pa gen mò. Aparaman pa gen mò nan kan yo. Men aswè a te te kapab gen yon kanaj wi. Kafou nèg yo pase al mete bim ki te nan bizoton 6 yo nan O. Se Kris la annapre ki rele ki di nèg yo, a mesye nou mèt repliye. Bon, aparaman nèg yo jwenn yon antant. Men ekoute mesye, nou pa bezwen antre nan lojik sa paske si bandi t ap goumen a bandi l fè lapè. Donk m pa kwè jounen jodi a la, se nou menm ki pral antre nan lojik sa. Se swa lapolis li menm, li antre nan yon bon batay, men l pa antre nan yon pseudo batay. Èske nou konprann sa m ap di nou an? Donk se rezon sa ki fè e nèg yo te vare. Men m gen enpresyon, si ta gen yon batay kounye a mesye, paske se analiz n ap fè wi, fò n pa ekate sa, paske si batay la kontinye konsa, bay la kontinye, sa ka rive yon bon lè, gen yon batay ki fèt. Kounya la! Sa tap bèl anpil pou m ta wè Krisla, Ti Lapli Fonsèl ap batay a lapolis. Se, ban m di nou, tande byen sa m ap di nou, nou menm nou toujou gon mòd nou gade bagay yo ak yon lòt je. Se yon analiz m ap fè, son paramèt m ap eseye chache konprann paske si nèg sa yo di y ap batay, Kounya pou wè yè la polis te mete ansanm avèk krisla tap batay kont ti lapli ak izo kounya pou jodia pou ti lapli ta mele ansanm avèk krisla ap batay kont la polis se sa krisla petèt pa vle rive se sak fè li oblije antre nan lojik sila petèt ba yon ti presyon pou di nèg yo mesye kalme paske nou menm nou pa vle antre nan lojik sa paske si m bay ti lapli pasaj. Pou ti lapli al file kout bal avè nou kounye a nou pral di m trayi paske m te zanmi nou e m toujou zanmi nou e sa pou n konprann nan wi sa vle di tout pwoblèm nan la e krisla wi krisla gen gwo pwoblèm sou do l la paske si l ta kite ti lapli pase pou ti lapli al fè kout bal anlè a sa vle di li trayi lapolis si l kontinye batay ansanm avèk lapolis alye yo ap antre nan batay kanmèm ou pa konprann e gen nèg se sa y ap tann la yon nèg tankou izola e tann l ap tann la pou bon kout Bal demare anlè a pou l di Kris ou pa bezwen ranfò. Bon m voye de twa nèg pou ou non. Èske w konprann bon? M vle bal la rete konsa, ke nèg yo chache antann yo, ke aktivite reprann o nivo de Fontamara, Kafou, pou tout moun kapab sikile lib e libè. Pandan m ap fè emisyon an la a, m gen yon lòt enfòmasyon ki vin jwenn mwen konsènan. E nèg ki boule yo k ap rele anmwe sekou mennen m lopital. Yo ta fè m konprann ke nèg sa yo ebyen yo pran vrèman nan yon eksplozyon. Men gen yon lòt enfòmasyon ki ta di ke se nèg marin yo ki te tire nan motè chaloup yo te ye an. Epi chaloup la eksploze. Wouy tèt chaje wi la men de tout manyè m ap mennen ankèt pou nou. Sèl sa m konnen, mal la rive, deja. Pa gen anyen k pou fè sa k rive a pou l tounen yon byen. Kounye a la, gen nèg k ap tann se chèf la ki pou fon jan la pou mete medsen sou yo, voye yo lopital. Men konsa tou gen moun k ap tann tou. Pou ke Ebyen gon lot video ki soti pou di mezanmi Humm Neg yo pa chape non Neg yo pa vu Map fini avek euh On ti goudou goudou ki pase sou potoprens Magnitude la se 4 Pwen 3 Ebyen Se mardi swa Anpil moun te konstate sa epi sant lan se a 61 kilomètre nan sid Marigo. Kote plizyè kartye, Port-au-Prince, Petion-Vil, santi yon ti goudou goudou e tout moun te sou chòk. Men, pli de peur ke de mal, pa gen ankenn dega ki anrejistre men abitan yo te plonje nan enkyetid. Nan dènye semèn sa yo, ti goudou goudou parèt trè frekan nan peyi Dayiti. Mwen m sa m te pran nan ane 2010 lan, m pa swete pran ankò non. Letènèl epanye nou nan sa. Paske m kanpe yon kote, se kòm si m santi gon yon bèt sovaj ki anba tè a epi kap bouyi tè a pou ranvèse nou. M pa swete sa, paske jan ti peyi sa ye la. Yon sèl sa m konnen, si son tranbleman de tè ki pou ta kapab fè tout ayisyen repanti, si son tranbleman de tè ki pou ta pase menm lè l pa touye moun men ki ta lakòz tout zam disparèt, ou mèt frape Jezi Kris. Ou mèt frape paske m konnen lè w frape, ou frape pou bon. Paske jan bagay la ye la, an rive nan moman fò w frape. A vle di nan va konprann wè nou tout pè lanmò. Men nou tout ap simaye lanmò. Kounye a, poukisa n pa di nou pap bay lanmò ankò, n ap batay pou n bay lavi. E batay pou n bay lavi a nou konn kòman pou nou fè l. Chak jou m ap di nou l. Se nou menm ki byen plase pou n batay pou n bay lavi. Ebyen degaje nou batay pou nou bay lavi. A, nou pa vle antre nan lojik sa. Fò n antre ladan l. M renmen nou anpil, m ap toujou la pou nou. 24 hr sur 24. 7 jou sur 7. Pou nou kapab toujou pote.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 À la prochaine.